Bwa kale. Bwa kale. Bwa kale. Bwa kale. Jodi a n pa gen M1, nou pa gen M4, nou pa gen MKK, nou pa gen M16, men sonje sa yon grenn manchèt, yon grenn kouto ee. Epe Jean Jacques Dessalines te batay li te bò bout tè sa. Jodi a, nou konnen Dorcena ki genyen lis 12 asasen kriminèl k ap vann zam anndan peyi a, li pa janm bay lis la. Jodi a, nou konnen ke Ariel Henry se pi gwo gang anndan peyi a. Jodi a, batay n ap mennen an nou menm nou di, fòk peyi a degansterize, fòk malere malerèz ka al nan peyi yo. Moun ki soti Okay, moun ki soti nan Sid an jeneral, moun ki soti nan Nò ta renmen al nan bitasyon yo. Depi kèk jou, mouvman Bwa Kale a repandi nan tout peyi a. Nou kab remake Arab la ak anpil lòt moun ap mache distribye manchèt, daprè li menm se sèl sa pèp la genyen kòm zam, ki ka ede yo batay ak bandi yo e se sa tou kap delibere Ayiti. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun ou konekte sou Fertv 83, li pral fè moman pou m enfòme m epi pote pou nou prensipal pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la jodi a. Lapolis Nasyonal Dayiti entansifye sa yo rele mouvman pou deniche bandi yo, Depi kèk jou, se dosye sa k ap pale nan Vilaj de Dye ak Matisan, se rèl pete, chèf gang Izo pa gen alye, anpil nèg ap eseye sove kite vilaj la, jete kò yo Sendomeng, nan plizyè lòt vil, wè kouman yo kapab retire kò yo anba Bwa Kale a. Men sepandan, kite m di nou tou, anpil ravaj gentan fèt, Polis Nasyonal la deplwaye E Frantz Elbé an pèsòn met pye l atè a, yo pral eseye goumen epi batay ak tout bandi ki ta deside kanpe fas kare popilasyon an ki gen pratikman 2 zan depi zòn sa a pa fonksyonèl, se bandi sèlman ak ekip 5 segond nan Vilaj de Dye Izo ki kenbe peyi sa a an otaj. Men pou lenstan kite m di nou tou anpil sòlda gen tan tonbe. Izo pran kou, pou kouwè l ye la a, se rad mare, polis nasyonal la pa deside mete batba, E yap batay kout ke kout pou fini ak koze bandi sa. Nou prale ak Busta John, yon gwo deblozay ak pale anpil konsènan Izo, konsènan deklarasyon ou ankò operasyon lapolis la ap deklannche dirèkteman. Dosye a pran lari, Vilaj de Dye, Izo rete pou kòl e ti Izo mouri anpil lòt sòlda ki te ansanm avè l t ap chante nèg sa yo gentan pase a lenfinitif pou kwè l ye la a se sèlman Izo ki rete pou lapolis met men sou li n ap mande popilasyon an moun ki anviwònman nan zòn vilaj dedye ki vle travèse al kafou ou ankò matisan pa fè wout sa a lapolis ap opere sa k pase a y ap pran l. M ap evite nou pou lenstan ann rantre nan detay enfòmasyon yo medam mesye pa bliye ou konekte sou Fer TV 83 sonje abòne ansanm avè n pataje videyo a ak lòt zanmi moun k ap swiv nou y ap konnen byen nouvèl la pa lòt ke kraze gang touye izo nan vilaj de Dye. Si la police vle la police kapab nèg sa yo ki te pran posesyon peyi a mentnan anndan fyèf kay izo. Izo disparèt fòw ta di se yon fo kòb izo disparèt se paske anndan peyi a te gen yon jwèt ki tap fèt anndan peyi a nèg yo tap griyen dan avèk izo menm ti lapli disparèt prezantman nou di popilasyon ayisyèn nan men gen yon gwo gwo bagay kap mennen tou lan entènasyonal la lez ameriken. Nou pap kite Canada pase nou lòd ankò. E se petèt sa, sa k pral fèt la yo. La sa ke nou pral rantre mande akò nou menm la yo. Nou ka bloke vagabon sal sa yo ki ap pran desizyon pou nou yo. Paske batay la chanje faz. Mentnan sa yo te panse a se pa li ankò. Nou kapab fè l pou kont nou. Nou kapab. N ap bloke lakay yo, n ap kanpe goumen avèk yo, n ap mande yo pou yo respekte nou, n ap fè yo konprann yo pa ka pran desizyon pou nou ankò, men se nou pou fè l. Waww! Se nou pou fè l. Sèt fwasi nou pap kite ameriken pran desizyon mete pye sou kou nou ankò. Men izo, men kote ke yo te fè nou kwè ke pèsòn pat kapab pase anndan peyi an. Mwen vle ke pou nou konprann, frè m, sè m yo, nou pral rantre dirèkteman avèk Bertho. Bertho, kòman w ye frè m? M ap salye tout konpatriyòt ayisyen nou yo k ap tande nou, k ap gade n nan moman sa a. Bwa Kale an eripsyon Bwa kale w ap avanse sou bezwen solisyon lè w fin derasinen izo bwa kale kounye a w chèche ou chèche kontwòl nèg sa yo dirèkteman paske w pap janm gen tande pou nou pa janm gon izo fòk ou pa gen nènèl kasi pou pa janm gen izo fòk ou pa gon pretan belizè pou pa janm gon izo fòk ou pa gon majori michèl pou pa janm gon izo fòk ou pa janm gen nènèl kasi kòman rele e e don kato e pou pa janm gen don kato tou kounye a w konn sa pou w fè leve tèt ou gade pi wo. Ale nan Petyonvil la, chèche ki fanmi ki plis renmen Don Kato. Ou wè se Lafami Vòb. Kesyone tèt ou pou kisa yo renmen l konsa. E al fouye, al mennen ankèt pou w konn sa k fè yo renmen l lan. Se paske Don Kato konn touye moun pou yo. Se paske Don Kato asasine karaktè moun pou yo. Se paske Don Kato rantre nan asasina prezidan pou yo. Defèt ou di, pou pa janm gen prezidan mouri, pou pa janm gen gang a sapat nan geto yo ankò, fòk ou fon fason pou pa gen Don Kato, e kounya la, ou pa genyen la fami vòb sa nan peyi a ankò. Nou pa gen pwoblèm avèk moun, nou se ayisyen, nou se yon pèp ki renmen moun, men defèt, lè yon nèg vini nan peyi nou ap fè vyolans sou ou, sou nou, paske w se libanè, paske w se palestinyen, paske w se dè kamikaz ne, ou se dè teworis ne, defèt fòk nou atake w. Enben pou tout rezon sa pèp ayisyen, an gwo, N ap retire Don Kato nan peyi a. N ap retire Chilè Lidò nan peyi a. N ap retire Nenel Kasi nan peyi a. N ap retire Andre Michel nan peyi a. N ap retire Majori Michel nan peyi a. N ap retire Frantz Elbe nan peyi a ki te chita avèk Vitelòm. Se pa nou ki bay li. Se Vitelòm ki ba nou l. N ap retire depi se eleman nan klas politik kòwonpi, toupizi, kriminèl lan, asasen restavèk lan. E n ap monte nan Petyonvil lan. N ap chèche depi se nèg ki swadizan rele tèt yo envestisè. kap vòlò kòb leta, kap akapare richès leta ki panse ke yo ap envesti nan peyi a, nap retire yo yon fason pou ke nou fasilite de nouvèl tèt kapab vin envesti nan peyi a kòm envestisè. Nap retire tout politisyen tradisyonèl kowonpi gang pou nou kapab fasilite de nouvèl tèt rantre nan politik pou ke ladyaspora ayisyèn nan kapab rantre nan politik peyi a pou peyi an kapab soti nan sa ke l twouve l la a. Busta John, mesye yo pa anpil. Yo vreman pa anpil, nou konn tout e map di nou sa trè byen. Bwa kale gen yon pouvwa, bwa kale gon pwoteksyon, bwa kale gen yon Bndye kap pwotejel kap akonpanyel, kap ouvri pòt pou nou kap bann fasilite pou nou idantifye chak kay kriminèl nan peyi sa ki fè peyi an mal em di nou Bouch Sajoun bwa kale pap kanpe esak koz ou wè tout politisyen pè erezman pou nou le Canada les Zetazini Amerik la Repiblik Dominikèn kase zèl yo yo paka kouri e yo paka kache nan peyi a. Izo nou poko rive sou ou mèt poze tempo relax nap jwenn ou kanmenm paske pa gen pa gen kachèt pou ou nan peyi a sof si ou ta touye tèt ou deja men kèlkeswa kote ou kache a nap pran ou nap di politisyen yo nou konnen nap reflechi yon second plan oligak kowonpi yo nou konnen nap reflechi yon second plan men map di ou pandan ke wap reflechi second plan an nou menm nou gen solisyon pou tout plan ke w genyen yo e nap retire peyi a nan sa ke l twouve l la Busta John. Exactement Bertho Bertho Bertho. Bwa dwat Izo Imajine w Izo pati kite madanm li Izo pati kite chofè l Bwa dwat Izo mouri yè Lapolis fini avèk li Chantè ki te konn chante lan gwoup Izo a Se li menm ki kenbe telefòn Izo Se li menm ki mete manje lan bouch bebe a. Se li menm ki fè tout afèl. Sa se bwa dwat izo vrè vrè bwa dwat la ou konn tande se frè bwa dwat lan sa vle di se 2 men ou genyen sa vle di se men dwat sa si w vle bay yon bon kou se avèl ke w bay yon bon kou bwa dwat la tonbe e si w ap gade lan dwèt li n ap gade kòman ke bon de tout fason iv jis pwal vin deplwaye sou nèg sa yo la imajine w bwa dwat izo tonbe. Eske izo li menm lan moman sa la li pati menm madanm nil bliye menm chofèl imajine w menm chofèl kel bliye eske w wè kòman nèg yo yo pè anndan peyi a la mentnan kòman ke la lapolis ap fè yon bon travay e si bwa dwat izo a tonbe sa vle di ke izo pat lwen tonbe pou wè se bwa dwat li k tonbe sa w panse frè m. Sa n panse jisteman sa vle di ke Kòm sipè chèf la, kòm kriminèl, kòm asasen, l ap gen anpil estrateji, li gen anpil moun petèt ki kapab fè kontak ansanm avè l pou eseye ba l estrateji pou li pwoteje tèt li. Men m ap di, depi nou wè nou kòmanse pran moun ki pi pwòch li yo, li pi vilnerab. E nou pi, nou, nou, nou sou wout pou ke n pran l. E Izo pa lwen. Izo si l pa nan vilaj la, l ap gran ravin. E nap nap soti gran ravin nap rive vilaj de Dye e nap di batay lan tout tan nou poko janm pran izo matisan nou poko janm ap fin travay e de fèt nou wè polisye yo bay yon iltimatòm kem felisite e ke pou tout moun ki ap rantre nan gran sid peyi an kap soti nan gran sid peyi an plis rantre pòtoprens pou yo fon kanpe pa pase sou matisan fon kanpe sou matisan jiska nouvèl òd nou di bravo paske polisye yo apyedèv yo met pye yo atè pouke yo batad batay izo se pè lpè. Izo pat janm te gen kran vre. Men sa ki enpòtan an, sa k fè wè Izo vin pè nan nivo sa a, se paske Izo gen 3 zan depi l pat janm te panse yon jou nan lavi l t ap janm gen yon gwoup de moun ki t ap janm kanpe anfas li pou di l s on vòlò w ye, s on kidnapè w ye, sa w ap fè a pa bon n ap trake w. Lè nèg la gen 36 mwa pou Stadium ki se 3 zan, l ap kidnape, l ap vyole, l ap tiye, anyen pa janm rive l. Chak lè lapolis pral fè yon operasyon pou atake l, li kite moun ki nan lapolis, ki nan politik, ki nan sektè dwa imen swadizan k ap pwoteje l, gen nan ki akse, gen nan moun ki nan lapolis ki aksepte pou livre 5 polisye pou yo pwoteje Izo nan Vilaj 12 mas 2021. Nèg la santi ke l se yon dye Busta. Yes. Men jodi a, lè pèp souvren di yo bouke ansanm avè w, yo ap sispann kidnape, lakou ap sispann vin lakay yo, enben pa gen nèg avèk fanm ki nan dwa imen, ki nan politik, ki nan sektè prive ki kapab fanyen pou ou. E de fèt, m ap di sa trè byen, pou Stade John, si tout fwa nou ta va gen chans menm pou yon segond nou ta jwenn yon ti mesaj la, yon ti voice, yon ti tèks, yon ti apèl ke yon nèg nan sektè prive, yon nèg nan politik la ta va fè pou di Izo yon bagay kèlkonk pou pwoteje l, si li ta pran lari pou Stade John, se t ap meyè okazyon, se pa ke n t ap kite anba non. Se tap meyè okazyon Busta John pou pa janm tande sa yo rele politik tradisyonèl nan peyi anko Busta John. E map diw nou sou wout la, nèg yo wè sa. Yo wè nou pa gen anyen ke n ka pè. Yo wè Ariel pa ka di anyen. Yo wè chèf polis pa ka di anyen. Yo wè BINUH pa ka di anyen. Yo wè anbasad amerikèn pa ka di anyen. Anbasad de frans pa ka di anyen. Le kò gwoup an jeneral pa ka di anyen. Paske se le pèp Busta John. Le pèp è souveren Busta John. Lè li gen santiman yo ta oblije sanksyone yo wi tande, paske nèg sa yo gen 25 ans yap rann yo sèvis, moun sa yo menm se enterè yo ki prime, e map diw pèp ayisyen sak bon pou ou a fèl, map diw sou bezwen felitasyon nan alò felisitasyon nan men etazini damerik, lanse bwa kale nan tout direksyon kriminèl kap fè peyi an mal, epi wap wè efektivman wap evidamman wap yon peyi ki vreman souveren, wap yon peyi ki ki la ki remas ki ki ki reprann. Eskanp figou sa kote ye kòm peyi ki se Ayiti cheri, pitit Desalin, Ayiti Boukman nan, Ayiti Kapwa Lamò a, Ayiti Ayisyen an. N ap fè respekte sa e nou kapab pran responsablite n avèk otan de fasilite. Kontinye sigue adelante! Entansifye mouvman mobilizasyon Bwa Kale sou tout peyi a. Pran direksyon politisyen oligak kowonpi ansanm avè l epi w ap wè peyi an ap delivre konplètman Bousadjòn. Tout nèg ki fè peyi sa mal, nou mèt poze mesye! Eripsyon volkanik sa ki se bwa kale l ap rive sou nou sou tout fòm. Pase peye fòk li li vre pou sa. Yes vrèman mon frè nou pral pran jounalis la talè la. Son pil restavèk sangwen se poutèt sa nou di fòk nou fè yon batay yon batay pou lè nou chita nou chita avèk nou Yves Juste Yves Juste frèm laktyalite anndan peyi dayiti kòman w ye? Bonswa pdg Bosta John, bonswa madam Sarah kap swiv nou a distans e bonswa avèk chak grenn fidèl oditè, oditris. Lapolis nan Santo Domingo anonse ke yo arete 5 prezime endividi ki ta fè pati gwoup gang Izo a ki te gentan vin kache nan Sendomeng. Endividi sa yo se, Yosel, Dichon, Usnel, Yonel epi Ernest. Se an total 5 prezime bandi ke lapolis dominikèn remèt bay lapolis ayisyèn maten an sou fwontyè la yon manyè pou kapab fè pwosedi legal pou mete moun sa yo dèyè 4 miray pou y al reflechi. Si gen kesyon ensekirite an Ayiti, ebyen fòk tou gen bòn nouvèl. Bòn nouvèl la se ke nan peyi Etazini, Gen yon Ayisyen ke yo nome jij federal nan Texas. Ayisyen sa a, li fèt nan Jarabèl. Li grandi nan yon lokalite nan Jarabèl. Li rele Edmond Sita. Ebyen, se Ayisyen Ayisyen sa a ki nome jij federal nan lakou Texas nan peyi Etazini. An nou retounen nan seri operasyon ke lapolis ap mennen dènye tan sa yo. Men fòk nou di w. Mesye Vilaj de Dye yo resi ap konnen sak rele yon mouvman tèrè la tout bon vre, paske lapolis detèmine pou kapab omwen kraze gwoup gang Vilaj de Dye a. E yo tèlman detèmine pou kraze gwoup gang Vilaj de Dye a, Izo gon kouzen l ki rele Peter, misye rele tèt li Ti Izo, misye te la, li pa la ankò, sa vle di misye fè vwèl pou peyi san chapo. Dezyèm moun ki fè Izo pi mal nan baz la, se yon se yon bandi ki rele Soso. Soso sa a, se misye ki se dezyèm chantè nan gwoup gang Izo a. Ebyen misye te la tou li pala ankò li fè vòl pou peyi fè chapo. Twazyèm moun ke lapolis mete dan mi manje li rele Lukaku. Lukaku a misye li menm li te la li pala ankò tou li bwè dlo bouch li. Gen yon nèg anndan baz la depi ou parèt sou misye ou tou wè klèman ke li son bandi. Tout vizaj misye se pens ki nan vizaj misye. Tout figi misye nèt pou pakèt epeng ki make vizaj misye. Misye rele tèt pa dwat. Ebyen misye li menm li resevwa plizyè katouch nan men lapolis. Pou moman n ap pale la a, misye li menm li twouve l nan. Kabann lopital eske misye kay izo nou pa konnen eske misye li kay ti lapli nou pa konnen men tèt pa dwat sa li menm li deja resevwa plizyè bal kote ke lap pran swen sou kabann lopital ebyen sam panse ke ou ka fè moun nan wè vizaj tèt pa dwat la kote ke vizaj misye li menm li vrèman dwòl avèk yon ekip epèy ladanl tout vizaj misye se twou nèt menm nan tou nen misye li mete yon zanno nan tou nenl kote ke misye pèse Tout vizaj li lèd nèt. Nap kontinye avèk seri enfòmasyon yo. Lapolis toujou nan kad operasyon yo mennen nan Wanament rive arete 2 prezime bandi ki ta fè pati gwoup gang Vitelòm Inosan an. Lapolis fè konnen Tou lè 2 prezime bandi sa yo deja twouve yo nan komisarya Wanament lan pou yo kapab reponn kesyon lajistis. N ap fè w kite Wanament, n ap desann nan zòn plèn nan toujou. Zòn plèn nan ki rele Mirèy Barthelmy kote ke manbo sa a li t ap fè w dans lakay li Se plizyè santèn moun ki te reponn prezan nan dans lan. Ebyen pral gon aksyon k pral pase nan dans lan, lapolis oblije nan minit map pale la ap chache manbo sa tankou chen fou kote ke pou pi piti 40 moun mouri nan dans sa ke manbo a tap òganize nan zòn Bon Repo. Nou prale fwa sa nan kesyon aksidan wout yo. Nou prale dirèkteman nan Miragwàn, kote ke aksidan yo pa sispann repete nan divès rejyon nan peyi a. Pou pi piti, 2 moun sòti mouri nan komin Ansavo byen bonè maten an, kote ke 2 kamyon al antre an kolizyon, tou le 2 chavire. Kamyon sa yo te gen ladan yo plizyè dizèn madan sara. epi plizyè bout sak machandiz, sa ki lakoz 2 nan madanm Sara yo fè vwèl pou peyi san chapo. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a yè aprè midi, nan nivo ayewopò Toussaint Louverture, tout moun te pral omwen gen yon kè kontan lè yo te pral remake gen yon gwo boyin ki desann nan èpòt la, ebyen lè boyin nan desann, Tout moun panse klèman ke se blende li te pote nan sousi pou kapab ranfòse lapolis la, ebyen se nètman diferan. Blende sa a, ki sa l te pote? Li te pote 3 bis jòn ki pou kapab omwen pèmèt leta al desèvi ansanm ekolye, ekolyè, ki twouve yo nan kapital la. Aprè ke aprè ke Boeing nan fin mete 3 bis sa yo atè, anpil moun nan èpòt la te vrèman fistre kont Boeing nan, kont responsab Boeing nan, paske yo di klèman nan moman ke nou ye la, se minisyon, se materyèl ke nou bezwen nan men peyi etranje ki pou kapab akonpanye lapolis la, se pa kesyon ti bis, se pa kesyon materyèl pou elèv lekòl yo bezwen, se omwen. Batay kont gang nan ki dwe kontinye nan tout entegralite l nan peyi Dayiti. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse ke yo arete Jimmy Gelin, 32 lane, alyas Ti Blan. Yo arete Ti Blan nan komin Sen Rafayèl. Ti Blan fè pati gwoup gang 400 Mawozo a. Nan minit n ap pale la, lapolis fè konnen Ti Blan. deja twouve l nan SDPJ Nò pou l kapab reponn kesyon lajistis. Nan minit n ap pale la, li fè egzakteman 4 è ak 38 minit nan lakou Pòtoprens, operasyon yo kontinye ap fèt nan Vilaj de Dye. Kote ke se pa 2 kout bal, se pa 2 gaz akrimojèn polisye yo ap bonbade anndan Vilaj de Dye nan sousi pou kapab wè nan ki mezi yo kapab deniche gwoup gang Izo a nèt nèt nan Bicentenaire la. Fòk nou di w. Pa rapò avèk operasyon sa yo, anpil moun nan Vilaj de Dye gentan ap lanse SOS la sou tout entènèt la kòm kwa y ap mande avèk Radyo Karayib, y ap mande avèk moun dwazimen, y ap mande avèk moun nan sosyete sivil pou di yon mo pou yo paske lapolis ap tiye yo anndan avèk. gaz akrimojèn e gen reyaksyon yo ki te parèt diferan paske nan moun sa yo k ap lanse SOS pou mande sekou anndan Vilaj de Dye, anpil moun kwè ke tout moun ki nan Vilaj de Dye ta dwe gentan mouri deja paske yo menm yo konplis tou nan kesyon ensekirite jeneralize la. Si lapolis ap mennen operasyon nan Vilaj de Dye, ebyen apati demen lendi 15 me 2023 a, okenn machin piblik oubyen prive pap ka pase Matis an. Si w te an pwovens, ke w tou rete an pwovens. Si w te Kafou, ke w tou rete Kafou. Si w te anba lavil, ke w tou rete anba lavil, paske lapolis. di klèman ke okenn machin pa dwe itilize wout Pòtay Lewogàn, pa dwe itilize wout Matisan, wout Bizoton pou pase apati de lendi 15 me a. Desizyon sa a li vini se paske otorite polisyè yo, fè konnen klèman ke yo pral entansifye operasyon an nan zòn sa yo. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite la fwa sa n prale dirèkteman nan komin Akayè, Lapolis Nasyonal Dayiti nan kad operasyon yo mennen byen bonè maten an, Ras nan komin Akayè rive voye nan peyi san chapo 2 prezime bandi ki fè pati gwoup gang 5 segond ke Izo ap dirije. Jounen jodi a lapolis sezi 2 moto dlo ki te pou gwoup gang nan epi lapolis sezi tou yatch ke Izo te konn itilize poul sòti Akayè poul desann nan vilaj de. Bondye. N ap kite komin Akayè pou n desann nan Bon Repo kote ke nan minit n ap pale la a, se anpil dlo nan zye nan zòn Bon Repo, nan zòn Laplèn. Kote ke gen omwen yon machin ki sot pase nan zòn Bon Repo ki ouvri katouch sou tout moun ki te kanpe nan lari a nan zòn Bon Repo. Bilan yo deja fè konnen gen plis pase 10 chofè moto